Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon m fini pa konprann pa rapò a sa m wè jodi a ebyen prezidan Jovenel Moïse li te gen moun ok e moun yo te kapab sezi yo pa konprann sak pase a. Men jounen jodi a moun yo kòmanse met tèt yo deyò. Men dabò fòk nou di ke omaj yo ap rapousib. Jounen jodi a, anpil òganizasyon fanm te al depoze jèb flè nan memwa Prezidan Repiblik lan e pwofite okazyon an pou kapab swete madanm Jovenel Moïse ki se Martine Moïse bon retablisman. An nou swiv kòman sa te ye. Aktivite sa fèt nan okazyon pou n swete Martine Moïse bon retablisman e pou n di l kòdoleyans avèk mari l ki mouri. Se poutèt sa jodi a nou chwazi nou menm òganizasyon fanm ki se COFAV, Fanm Kore Fanm, Viktwa Fanm, Fanm Solèy Leve, òganize mouvman sa a. Nan kad pou n di Matini pa pou kò l ke fanm yo ansanm avè l. Pou n salye memwa prezidan nou ke ki mouri lan yon kondisyon ke nou tout konnen ki pa t fè nou plezi. Se poutèt sa jodi a nou chwazi vin bay prezidan an omaj sa a. Kijan nou konprann lanmò prezidan an? Bon, pou nou menm. Nou wè son lanmò ki dwòl e ki tris anpil ki mete tout moun tankou zonbi. Kounya lè w kwaze avèk yon moun nan lari w mande l kòman l ye, li di w a depi m fin resevwa nouvèl prezidan an, swa l gen yon tèt fè mal, swa l gen yon vant fè mal, swa l gen yon pwoblèm kèlkonk ki pa fè l byen. E nou menm tou antanke fanm, sa pa fè nou byen. Martine se yon fanm menm jan avèk nou, nou te ka nan plas li, se pou sa jodi a, nan okazyon sa nou vin di Martine kouraj ke batay la ap kontinye. Nou prale pou kwè li la a nan depatman Nòwès peyi Dayiti. Anpil moun pran lari jounen jodi a avèk pankat nan men yo, avèk dè ekrito pou mande jistis pou Jovenel Moise. E mobilizasyon sa a li pap kanpe paske moun sa yo fè konnen yo pral nan pye Ti Sentane. Yo pral mande jistis pou Jovenel Moise. Pou ti sentane mache pran youn pa youn moun ki asasinen Jovenel Moïse yo. Jovenel Moïse daprè moun sa yo se te on prezidan kap defann dwa sila yo ki oprime dan la sosyete. On la tiye. On la asasine. Yo pase kadav li an derizyon. Brèf, moun sa yo pran lari jounen jodi an vèti an blan. Ebyen, se yon mannyè pou kapab kriye fristrasyon yo, revòlt yo e enkyetid yo tou pa rapò ak oryantasyon peyi sa ap pran. Un Président a été assassiné e moun sa yo yo menm yo te rale ling nan solèy pou al vote Jovenel Moïse. Se nan sans sa a yo te pran lari. Si nan Pòdepè, te gen anpil moun ki pran lari pou Jovenel Moïse, a Pòwoprens, te gen anpil moun tou ki te vin akeyi Jean Bertrand Aristide. Jean Bertrand Aristide ki te pase yon bon sejou nan peyi Kiba pou te kapab pran swen. Ebyen, ekoute, Jean Bertrand Aristide rantre nan peyi a jounen jodi a. Men jan map gade Jean Bertrand Aristide sanble se yon moun ki pap viv anpil tan ankò. Il est affaibli. L'ancien Président de la République Jean Bertrand Aristide. Moun yo akeyi Jean Bertrand Aristide an fanfare. Anpil moun te vini. Jiska prezan genyen sa n ta kapab rele yon veritable kwayans, yon veritable fusionnement. Antre moun sa yo e lidè karismatik Jean Bertrand Aristide. Menm lè l pap ba yo anyen, men se yon maryaj ki pap janm divòse. An nou swiv kòman sa te ye depi nan ayewopò la epi avèk kèlke reyaksyon de moun ki yo menm vini avèk menm ti chòt Jean Bertrand Aristide sou yo yon mannyè pou kapab eksprime solidarite yo anvè Se jounen jodi an, malgre ke nou te premye men manda an katreven onz, nou te sakrifye manda nou an. Nou retounen pou yon dezyèm manda ankò, yo te kidnape nou se le Doktè Janvye Aristid. Enben jounen jodi an, e jodi a, e ke mwen genyen de malvèzasyon kap fèt, yo konprann ke yap kouri, yo ka tiye Prezidan Aristid, yo ka detwi l, yo pa ka detwi yon sèvo. Prezidan Haïti gen mèt. Sa vle di ke mwen menm, e sou li m pran manda mwen, e sou li m al nan eleksyon, e se avèk li tou depi Jean Bosco m te ansanm avèk Jean Bosco. Ok? Sa vle di ke depi an 1985, 86. Sa vle di ke jounen jodi an, mwen panse ke prezans Prezidan Aristide la, se tankou rimè. M tande Claude Joseph, Claude Joseph di konsa ke. Li pral pran inivèsite a, m mande Claude Joseph vè kèlè? Vè kèlè l pral pran inivèsite a? Malgre inivèsite sa a, se prezidan Aristide ki mete kenpòt konbyen, ki mete kenpòt konbyen fakilte isit, tout lise, lekòl nasyonal. M rete kwè ke sa moun yo di a, sa vle di ke se yo menm k ap wont. Sa vle di jodi a lè m vin reprezante. Nou vin re, nou vin, nou vin la a pou kò nou manke pou n resevwa prezidan pa non mouche le Doktè Jean Bertrand Aristide Mesi a. Sa se retou prezidan Doktè Jean Bertrand Aristide kote ke li te malerezman li te gon ti pwoblèm ok li ta ale nan nan peyi etranje pou ke l ta al pran swen men jodi a la e prezidan ap retounen se sa k fè ke pèp la kapab wè li rasanble devan devan ayewopò entènasyonal la la pou ke l resevwa prezidan peyi a li resevwa lidè l lan ki sanble avè l k ap batay pou li. Donk se rezon sa ki fè w ka wè mas moun sa yo la jodi an pou resevwa prezidan peyi an ki pa lòt ke Doktè Jean Bertin Aristide. Lè n konnen peyi a ap konnen kèk gwo moman dènye jou sa yo, menm antanke sitwayen di nou non, kòman w ap viv moman sa? Bon, nòmalman, otomatikman ki pa kote pa gen lòm kil fo a la plas kil fo se nòmal pou gen dezòd. Donk lanati te pwouve nou ke s on sèl moun ki te kapab renmen peyi a, s on sèl moun ki te kapab dirije peyi an kote li ta sipoze ale an, men malerezman nou te wè ke kolon yo te mete pèp ayisyen an otaj kote ke yo te ba nou koudeta, donk nou panse ke pèp ayisyen kounye a la li wè a klè kòman bagay yo ye kounye a la, m panse ke pwochen bagay k ap vini an yo l ap fè chwa li sipoze fè yo. Yon mesaj viv avèk nasyon an. Bon, tout moun konnen ke ansanm, ansanm, ansanm, ansanm nou se lavalas yon sèl nou fò, e ansanm nou fò, yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm, ansanm nou se lavalas, pa gen lòt pawòl ke sa non. Prezans nou la jodi a se pou n di bon retou a Wa a chèf la e depi lontan n te toujou ap di ke sa Ayiti ap peye jodi a se sekre 90 lan e tout otan ke lòd konstitisyonèl pa retabli plè a ap toujou la se paske rezon moman an rive pou ke Feso a, feso dinite a fòk li fèt pou ke Ayiti sòti nan ekatonb sistemik e kwonik lan. Se bi vizit nou la devan èpòt la pou n tann sali piblik la. Menm kote peyi a la sèdènye jou yo ap fini e depi gen mouvman, kiyès ke w wè ki kapab asire kontinite a? Se pa san rezon pèp la li ale menm odela de la konstitisyon. Ayiti a pou ta vin konpoze. Moman an rive pou ke lòd konstitisyonèl retabli. San sa bagay ka fèt. Il sifi volonte pèp la respekte. Yon mesaj avèk nasyon an. Sa n ap di a nasyon an se ke se yon pèp ki te grandi nan inyorans, nan mansonj. N ap mande yo pou mansonj sa a transfòme an verite. Eske Jovenel Moïse ap jwenn jistis? Eske moun sa yo ki pran lari an, yo pran lari a an ven? Eske menm moun sa yo ki pwograme pou al devan Ti Sentane pou mande Sentane aji kont moun ki asasinen Jovenel Moïse? N ap tann pou n wè kisa ki pral pase.